pou te kidnape, pou te boule, pou te touye e menm enplike nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sèl achiv k ap rete, frè e sè byeneme, nou pral fè w reviv deklarasyon sa a. Ou mèt rete la. Bagay yo konplike wi! Oh oh! Te kwè Ti Jean te anonse sa k ap rive Premye Minis Ariel Henry lè l ap soti nan setyèm somè CELAC nan peyi Arjantin. Oh oh! Poze w, m pral montre w videyo a. Oh! Yè, Premye Minis Ariel Henry manke poupou sou li èpòt. Polisye ap mache ouvè pòt ouvè pòt ap chèche Premye Minis. Antre nan salon diplomatik yo pa jwenn Premye Minis. PM nan kouri pèp ayisyen. Kè PM nan manke monte nan tèt li. M pral eksplike w kòman l fè kite èpòt, ou mèt rete la. Fòk mwen di w, nan Lyankou, yon gwoup polisye Swat Team debake. Nan lide pou ke yo mete sik sou bonbon ti mesye baz Gran Grif yo ki asasinen 6 polisye. Men m ap fè ou konnen selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, moun Senmak, moun Gonayiv ap mobilize, file manchèt yo, yo menm yo di wè pa wè, yo ap desann nan baz Gran Grif, yo pral chèche kò polisye yo. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nan 3 moun sa yo kiyès ki pa malad? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se jenòm nan. Ou kapab wè men l mare, sa vle di men an kase. Epi gade kote men an ye a pèp ayisyen nan dezyèm imaj sa, gade byen, w ap wè. Nan pòch bò kote men an malad la gon telefòn ki la. Kòman l fè foure telefòn nan? Eske li pran men sa pou l pase pou l foure l la? Non. Se misye ki sou kou a. Mèsi ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante. Ann pati krikrak pou nouvo devinèt nou genyen. Gade imaj sa. Di nou, Konbyen bèt ki andedan machin nan? Konbyen bèt ki andedan machin nan ansanm avèk moun yo? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou. Frèzesè byeneme, bagay yo konplike nan Larepiblik. Jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè gran ri pran dife w ap konn ki valè kokobe k te gen ladan l. Bagay yo konplike pou Andre Michel, li konplike pou Minis Planifikasyon an Ricard Pierre, li konplike tou pou Premye Minis Ariel Henry. Medam, matmwazèl e mesye, ou kapab raple w, Chèf gang Vitelòm te deklare, Gouvèneman sa a pou l te arive kote l ye la, se san ki te koule, se sakrifis ki te fèt. Gouvèneman sa a k ap kale kò l jounen jodi a, fòk li pa bliye ki lapli k te leve pwa mawon l. Vitelòm eksplike. Pou yo te monte fantom 509 pou yo destabilize peyi a. Li te chita ansanm avèk yon ekip wo grade andedan lapolis la. Li te chita ansanm avèk ansyen senatè. Li te chita ansanm avèk ansyen depite. Li te chita ansanm avèk ansyen minis. Li te chita ansanm avèk militan politik. Donk, li te site 5 grenn non bay la repiblik pandan ke li t ap bay yon entèvyou ansanm avèk Info Bertho. Li te site non aktyèl chèf polis la ki se Frantz Elbe. Li te site non 3 manb sdp, Ricapierre, Nenel Cassy e André Michel. e l te site non premye minis lan ki se Ariel Henry. Li fè konnen l rankontre 2 fwa ansanm avèk premye minis lan. Li rankontre ansanm avè l nan otèl. Eske w raple w deklarasyon sa yo? Ebyen frèzesè byeneme, yon premye fwa, Vitelòm te anonse li bay 72 è de tan, 3 jou. Pou mesye yo reponn li. Pou mesye yo ba li sa yo te pwomèt li a. Apre lapolis te fin fon atak nan baz li, sa w tande a, boule depo, boule yon pakèt bagay kraze. E Vitelòm esplike, depo sa yo kraze a, se la mesye yo te konn chita ansanm avè l, yo te konn ap planifye. E lè ke mesye yo fin planifye ansanm avè l, li menm li pral rele lanmò sanjou, li pral rele ti lapli, li pral tcheke izo, ebyen mesye sa yo yo chak pral bay solda yo mete ansanm avèk de polisye ki deside rantre nan move zafè, sa w tande a, yo pral monte fantom 509. E gen yon senatè pèp ayisyen. ki te pran responsabilite sa pou koud 2000 inifòm polisye. 2000 inifòm. Donk, lò genyen 2000 fo polisye nan lari mesye, kap kraze, kap brize, eske ou konprann? E fo polisye sa yo se te kiyès? Fòk ou konprann. Se te sòlda ti lapli, se sòlda lanmò sanjou, se sòlda vitelòm, se sòlda Izo plis polisye pèp ayisyen ki te mete ansanm kap destabilize kap kraze kap boule paske yo gen misyon pou yo destabilize e ou kapab raple ou pèp ayisyen alavèy prezidan jovenel moïse soti la turki mesye yo te gen misyon pou yo te kidnape prezidan. Sa ki pa arive fèt, youn nan gwo gwo tèt fantom 509 pral tonbe nan lajounen nan Dèlma. E nan aprè midi, prèske nan menm espas la nan Dèlma 32, yon gwo masak pral fèt. Nan masak sa ou pral genyen Antoinette Duclaire ansanm avèk Diego Charles ki pral mouri. E dènyeman la ou pral gen Fednel Monchery ki pral pote plent lajistis ansanm avèk divès sòlda Pierre Esperance fè konnen ke ebyen masak sa ki te fèt nan Dèlma 32 se nan biwo rnddh li te planifye. Èske ou konprann dosye a? E ou kapab raple ou kòman Pierre Esperance li menm bò kote pa l li t ap defann Fantom 509. Paske aprè masak la fin fèt, li fè ou konnen se baz krache dife ki fè masak la. Poutan, masak la te planifye andedan biwo k ap defann dwa moun selon kèk sòlda Pyè Esperans ki fè pati de baz gang 4 pa 4 Pyè Esperans genyen selon deklarasyon Fednel Monchéry. Èske w konprann dosye a pèp ayisyen? Donk, medam, matmwazèl e mesye, Sa k ap pase jounen jodi a, se pa yon ti koze piti. Mwen envite ou tande deklarasyon chèf de gang Vitelòm. Nou tande tout nèg yo ap frape. Pi gwo ènmi peyi Dayiti, se Vitelòm. Men, Vitelòm sa a, lè n al chèche konnen kiyès ki Vitelòm nan zòn Taba 70, Tòsèl, èske w konprann, nan zòn Idiwonn, pase Vitelòm, lè n al chèche konnen, nou konnen Vitelòm se vwazen dwayen tribinal sivil de Pòtoprens lan. Nan chèche la verite. Nou met kò n atè a pou n gen enfòmasyon. Vitelòm, di nou sa k fè nou ap site nou seri de gwo zak konsa ki gen rapò avèk ki sou pase nou se number one kidnapping nan tò nan tò sèl kote kote nan number one kidnapè nan tò sèl kote m ap pale avè w lan. Eksplike popilasyon an. Di nou èske Vitelòm s on kidnapè Eske se Vitelòm kap fè tout kidnaping sa yo nan Tòsèl kote map pale a pase tout medya tradisyonèl nan peyi Dayiti nou tande se de ou yap pale se ou kap fè tout kidnaping nan Tòsèl nan Petyonvil jan peyi an jan nasyon an jan jan ke yap fann ou nan medya a nan medya tradisyonèl nan peyi Dayiti a sil pa sa dil pa sa Vitelòm gen dwa pa fè 100 kidnaping Vitelòm gen dwa pa ka pa fè 200 kidnaping si gon gwoup polisye kap fè kidnaping di men tèl kidnaping kite fèt se yo ki te fèl ou menm Vitelòm eske ou pa fè kidnaping. Alexis bon bagay. Bertho. Très bien. Se youn nan rezon ki fè m di w moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Très bien. Ok e mwen te dil avan kem te pale avek li lanmò m pa la zo m pa la lapli nou te gon lyen em dil ke nou te gon chita poun te kreye yon se skon apel yon forom de fantom lè sa nou te chita avek de wo grade. Site. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non pou nou Vitelòm. Pase yo menm yo site non ou. Peyi a site non ou, lapolis endekse ou, lajistis endekse ou, nasyon an endekse ou. Dyaspora ayisyèn nan, ekoute byen. Mwen te di, mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de m ekip ki te fè san koule, ki te fè mò. Pou yo te ka patisipe nan gouvènman sa la. Ekoute byen, nasyon an t ap bezwen pou w bay menm se yon kat grenn non ki enfliyan ki te nan mouvman ansanm avè w. Peyi an, dyaspora ayisyèn nan k ap soufri, ki konnen ke nan ki nivo y ap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòyèt lan, y ap y kòmsi y ap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avè l. Bay peyi a 5 grenn non Vitelhomme, fè sa pou nasyon an, Fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn nan. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. André Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè pati de manm. Kiyès? E wap pale direktè aktyèl ki pa, ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm, w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. Daryl nan Olivo 75 toujou. te nan cuisine nan, sa n tap trete anndan cuisine nan, yo pat janm panse ke mwen menm m tap janm chita pou m di ke jan yo vle banm manje a m pap manje konsa. Dayè m pa yon timoun ki chita dèyè kay ni m pa yon timoun ki anba ban. Ekoute byen! Mwen pase sou bank la tout nèt, mwen pa fè klas, mwen fè etid. But mwen gon fòmasyon. Trè byen. Vitelòm Inosan, Yon nèg kal lekòl, yon antreprenè, yon nèg ki dirèk, ki pa janm pè, ki met kanson nan tay li, ki kanpe nan taba ki fè tout sa l fè yo. Èske w konprann? Vitelòm, w ap jis di nasyon an, pou larepiblik, paske kote m ap pale avè w la kesyon ap vin jwenn ou la. Moun yo renmen jan w ap pale, moun yo kontan jan w ap pale a. Nan rankont ou te ou te ou te pla ou te ansanm ou te ou te patisipe ansanm avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis alepòk ki se Ariel Henry. Nan rankont sa wap di pou peyi an. Jodi an pou di peyi an, nan rankont ke ou te patisipe avèk Ariel Henry an, kisa k te planifye nan rankont sa? Kisa k te di nan rankont sa? Nan ki bi rankont sa te fèt e ki dat li te fèt nan peyi an Vitelhomme? Pale avèk nasyon an. Tout avantaj ki te bay Aprè ke n te fin debarase n de pouvwa phtk, mwen menm ke m te gen avantaj ke n t ap jwenn nan Taba parapò m te toujou kanpe nan kad resansman, m te toujou t ap batay nan yon sant spòtif ke nèg yo fè anpil dega ladan kote w wè yo kraze a, ke m t ap batay ke yo menm yo te gen tout mwayen posib yo ta pral ban mwen swadizan pou m te ka gen kontwòl pou m jere pozisyon pa m nan, pou m sove popilasyon pa m nan. Aprè tout negosiyasyon, se sa k linn dè rezon André Michel pa t ka viv kote li a, l te vin viv kote nou an nan Tabar 68. Tout mesye sa yo, se la yo te vin pran refij yo de kote pa m. Pandansetan nan peyi lòk, se mwen k te sèl wotè, se sèl mwen k te sèl moun ke yo te wè k te ka fè chita, fè chita a tout nèg geto pale avè m, sansibilize pou n wè si n ta akouche gouvèneman. Trè byen. Vitelòm inosan. Vitelòm inosan. Tout swit avan ke Dako, oui suis a la ligne. Ekoute byen. Nan rankont ou te genyen avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis alepòk. Nan rankont sa a, nasyon an, peyi a, tout moun son sèl kesyon. Kisa Vitelòm te, kisa k te di nan rankont sa a, kisa k ta planifye nan rankont sa a Vitelòm? Pale a peyi a. Tout sa ke n te planifye, se te debarase nou de phtk pou nou te restriktire yon lotre gouvènman. Lè w pale de debarase phtk, w ap pale de, sa vle di dat rankontre sa a se te avan asasina prezidan peyi a ki se Jovenel Moïse, pa vre? Prezidan Jovenel. Sa vle di ke debarase phtk, e se li ki vin, sa vle di planifikasyon rankontre la se te planifye 7 jiyè oubyen ki sa li te evite lòm? Tout sa ki te diskite, m te, e tan kòm yè m te fè yon apwòch sou li, kote ke m te di w tout mizanplas la te fèt an ka de Fantom 509. Trè byen. Majorite a te fòme prèske anndan enstitisyon lapolis la. Trè byen. Yo te gwoupe nou apre tout sa ke ki te fin fèt, kòm mwen menm, gen moman yo te bezwen mwayen, se mwen k ap di, k ap da, k ap envesti nan tout sans. Trè byen. Ok? Bon aprè akouchman nou fin debarase de phtk ke nou fin mobilize tout akò ke nou gen pou n fè men ki avantaj ke mwen menm map genyen tou swi ke tout miz an plas fin fèt gouvènman fin statye yo fin jije ke m pa merite sa ke yo te pwopoze m nan sans lan plan yo destinasyon yo se elimine mwen menm direkteman. Ok, ekoute byen e ou fini pati sa E ou reponn ke touswit apre, alò vè lè minui ou dimwens apre asasina Jovenel Moïse, premye bilding y atake se bilding ou genyen anfas Pak di Souveni an, antanba 70 lan. Ki sa k fè se ou menm ke nèg yo atake dirèkteman an premye? Rezon anpil bagay ki te diskite. M te byen nebude yo. Ok. Tankou ki sa? Alo? Wi? Tankou ki sa? Tankou, pou n te debarase n de pouvwa phtk, de prezidan de la repiblik la. Pou n te asasine Jovenel. Alo inosan? Wi. Poun te, poun te asasine Jovenel 6, 7 jiyè. Dènye rankont lan li te fèt egzateman an prezans Ariel Henry. Bon, Bertho, mwen panse ke li trè eksklizif, li trè transparan. E si ke nou pwente di dwa swit avèk kolaborasyon ke nou te gen avèk. les membres du gouvernement, les membres du CSPN, et en plus, m te ka di w les oppositions, les oppositeurs politiques, les membres de l'opposition, ou konprann? Donk m panse ke yo gen tan wè ak tout moun ke nou gen pwoblèm, tout moun ki deside anfas nou. Se moun ki pa gen mo, moun ki pa respekte mo yo. Très bien. E moun sa yo ankò pandan se tan yo fin epapiye kisa ke n te genyen nan kad biznis nou pou yo te fè peyi lòk. Très bien. Aprè kounya yo vin wè kounya la pandan yo fin debarase n de yo, yo wè se nou pou yo egzekite. E poutan se byen konte mal kalkile paske chat konnen rat konnen. Chat konnen rat konnen. E mwen menm m di tout nèg la m se koulèv krapo pa ka vale m. Joseph Felix Badio bel e byen prezan an Ayiti, nou konn kote li ye, avek kiyes li ye, kiyes ki nan ki, tande byen, pase kote map pale avan lan Badio si lan depi lan Ayiti li paka nan lari an menm jan Vitelom fol gen yon kouvèti komsi nomal ki pou pwotejel, kiyes kap jere Badio kote map pale avan la? Polis nasyonal Dayiti. Polis nasyonal dayiti. Sa vle di wap pale de frantz elbe. Alo? M klè avèw Bertho. Trè byen, polis nasyonal dayiti. E vitelom inosan jisteman ou pale avèk peyi an, nasyon an konprann ou. Moun yo konprann trè byen. Joseph Felix Badio bèl e byen prezan lan ayiti, li sou kontwòl. Si l pase pran yo, l ap resi rann larepiblik yon sèvis paske ou pa ka nan yon peyi pèp ayisyen, chak lè nèg la bezwen fè kapital li, chak lè nèg la bezwen milyonè, li itilize yon pakèt lòt, kraze, brize, detui, jis pou l kapab pran pouvwa. Èske w konprann enpòtans gang yo nan peyi Dayiti? politisyen yo gen yo nan pòch goch yo pou kapab kraze, boule, epi yo menm pou yo ap mache fè jimnastik sou moun nan radyo. Epi apre, lè yo fin gangsterize peyi a nèt, yo destitye prezidan oubyen yo asasine prezidan, Kisa ki pral pase lè konsa? Yo pral mande entèvansyon militè. Donk, menm jan Andre Michel ka mande entèvansyon militè, se ke Vitelòm ka mande entèvansyon militè tou. Pae se yo menm ki kreye Vitelòm. Menm jan Ariel ka mande entèvansyon militè, se ke Vitelòm ka mande entèvansyon tou. Menm jan Ricapierre ap siyen mande entèvansyon militè, De mèm, Vitelòm ka mande entèvansyon militè tou, paske yo travay ansanm. E pèp ayisyen ou kapab raple ou, lè mesye yo kòmanse atake Vitelòm seryezman, se lè ke John Joel Joseph travèse rantre nan peyi Lèzetazini Damerik. E ou kapab raple ou Vitelòm di, Se gras ansanm avèk mesye sdp yo ki fè l fè konesans ansanm avèk asasen kriminèl John Joel Joseph. E John Joel Joseph pral mache ansanm avèk Vitelhomme pou al chèche machin pou transpòte kolonbyen yo pou yo al touye prezidan Jovenel Moïse. Donk, Vitelòm w ap gade la a, nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, misye konn anpil bagay. E raple w misye te deklare, olye l kite mesye sa yo pran l, li prefere rann tèt li bay blan. Paske l gen dosye mesye yo, li gen koze nan men l. Donk, jounen jodi a, si n ap regle koze nou, polisye onèt kredib mezanmi, pran prekosyon, kanpe sou brezeng nou. Pase, ou pa t manje pwa, ou pa ka ap bay lapire. Sa pa sipoze fèt. Ke moun ki te manje pwa se li menm ki bay lapire. Chèf polis la tann afè ansanm avèk chèf gang, kel degajel regle kozel ansanm avèk chèf gang. Men zafè pou nèg ap voye nou ala bouch wi. Zafè pou nèg ap voye touye nou pou yo ka jwenn entèvansyon militè, ke zam ki nan menw nan ou rann li itil. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Yè frè se sè byen eme, yon gwoup endividi an sivil idantifye tèt yo kòm polisye, yo mare vizaj yo, Debake nan ayeropò Toussaint Louverture, yo al chèche Premye Minis Ariel. Bon. Mesye, li enpòtan pou n tande koze sa. Fason mesye dam Fantom 509 yo te konn opere avan asasina Prezidan Jovenel Moïse, nou konsyan ke sa pa pote fwi. Non. Si nou gon revandikasyon, nou fristre pa rapò ansanm avèk sa k ap pase a, nou pa ka pran menm mòd, nou pa ka pran menm teknik mesye dam Fantom 509 yo, epi pou n ap kontinye ap aplike l. Donk nou vin fon Fantom 509 amelyore. Sa pa sipoze fèt paske nou wè sa pa bay rezilta. Zafè pou polisye pou wap mare vizaj ou epi wap antre èpòt wap fè dezòd non. Sa pa bon. Enstitisyon piblik yo pa gen okenn pwoblèm ansanm ak nou. Kraze, brize, gaye fatra, fè dezòd. Se plis chatiman nap rale mete sou tèt peyi. Paske yon bon maten ou ka tande yo diw avyon pap desann nan peyi Dayiti. Donk, lè ke nap fè revandikasyon pase fok nou met tèt nou sou zepòl nou, fok nou byen planifye poun konnen sa nap fè. Nou konn kote Ariel Henry rete. Nou konn kote Andre Michel rete. Nou konn kote milat kap finanse gang yo rete. E la yo pou n ale. Men zafè debake èpòt, tire wòch, kraze fè dezòd, en en. Ayiti pa ret anyen pou kraze ankò, Ayiti pa ret anyen pou boule ankò. E a chak fwa se mòd de pwotestasyon sa yo nou aplike, se plis bak nou fè. E tande m byen. Nou gen zam nan men nou. Nou gen teknik, nou kapab. Yon gwoup bandi asasinen yon ekip polisye. Mare senti nou, manche ponyèt nou, pran zam nou, debake nan baz bandi, met gason atè. Flanke bandi yo atè, trase yon egzanp sou yo. Men, fòk ke nou konprann. Sa ke nap fè la, sa pap pote rezilta. E fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou tou, fòk nou byen planifye pou nou konnen si tout fwa nou fin degèpi Ariel Henry nan tèt peyi a kiyès ki pral ranplasel. Pase nou paka soti nan byen mal pou nou tonbe nan pèd pawòl. Nou paka ap kouri dè vòlè pou nou al pran lòt vòlè ankò pou nou al mete sou pouvwa. Fòk nou byen planifye. Nou pa kab kouri tankou moun fou. Nou pa kab fon bagay an tèt cho. Menm sa ki te pase an 1803, ki pase 1986, ki pase an 2021, epi 2023 pou l vin repete ankò. Donk, fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou pou n konnen ki sa n ap fè. Pou se pa lè nou fin degèpi, nou fin voye ale epi apre sa, pou nou kwaze bra nou pou n ap tann menm blan sa a. Blan nou toujou ap di k ap toupizi nou, k ap fin ansanm avè nou an. Fò n konn kòman n ap jere dosye yo. Fò n konn kòman n ap avanse. Fò n, fòk nou pran responsabilite nou a san pou san. Zafè kraze tire wòch en en. Men se manche ponyèt nou, manche zam nou, debake nan baz gang yo, al chèche kò polisye yo. Raple nou makak fantom 509 te fè atè nan lari. Nou pral chèche kò yo. Jiska prezan kote yo? Foulay. Donk, fason mesye dam sa yo t ap opere, Nou pa ka kontinye sou menm lanse sa a. Fòk nou mete tèt nou sou zepòl nou. Fòk nou konnen sa n ap fè vrèman. E fòk nou pa bliye tou, aktyèlman la a gen yon dezyèm vag fantom. Pandan ou wè sa ap fèt la, Vitelòm li menm l ap met branch pa l la deyò. Nenel Cassy ap met branch pal la deyò. Oligak kowonpi yo ap met mranch pa yo a deyò. Si tout mesye sa yo ap mete grenn fantom yo deyò, donk nou menm fok nou konn ki kote n kanpe poun fè la diferans. Pou yo pa enfiltre nou kraze batay nan men nou, kraze mouvman nan men nou jan n toujou renmen di l. Donk. Mesye lap enpòtan, fòk nou gon plan, fòk nou konnen sa nap fè. Si n deside fon bagay pou peyi a, si n deside fè bandi yo respekte nou, ebyen fòk nou gon plan nou pa ka ap aji tankou moun fou. Frè se sè byen eme je ke m te anonse w depi menm avan premye minis Ariel Henry te debake nan peyi Dayiti o o Ti Jan te gentan anonse sak gen pou rive premye minis lan li gen pou l kouri èpòt Poupou gen pou kenbe li. Li gen pou l pa ka rantre lakay li alèz jan sa te konn fèt. Pou plis detay, an nou tande temwanyaj sa a. Mi malfektè mi malfektè mi malfektè gason nou ko Gen malfektè. Ayayay gen 2 bandi ki pral tonbe. 2 kisa? 2 bandi ki pral tonbe. Paske yo te pran pwen pou yo pa vèse san gason. Mirakteman mirakteman. Yo pral fè se san mirekteman. De mandi pral tonbe. De bandi pral tonbe. Wi. Gason, gason, gason mite lòm. Gason vite lòm. Gason mite lòm la pran nan konplo nan mitan mi sòlda l yo. Go vite lòm ap pran nan konplo nan mitan sòlda l yo. Men fout gadon, men mwen mwen mwen gade. Gade men mwen nan. Men fout mene. Gason mite lòm. Gason mite lòm pral tonbe. Tèman ya pran kout zam nan moun la wi. Son gwo deklarasyon ou fè la maten an la wi. Menm pa fout nan tripotay non gason mwen fout ya nou te pa ka vote woyy mwen fout diw gason mitelòm pral tonbe gason gason mabriyèl ap tonbe e se konplo yo konplo nan nan mitan konplo nan mitan yo gason gason maryèl anri gason maryèl anri Li pa byen kanpe menm la. Lap kouri. Lap kouri. Ya kouri yap kouri avè li isi isi isi isi tèlman yap mete kout zam nan moudal. Tèlman yap pran kout zam. Mesi gazo polisye wi kap fè dezòd bay nan mitan yo. Polisye kap atakel. Ayayay mwen. Ayayay. Frè e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, aksyon sa pase nan komin Syòt. Yon antreprenè kap soti kay vwazen, jan wap gade imaj sa, donk sa se nan machin ki genyen malèt, machandiz etc. Li kwaze ansanm avèk yon bakòp lapolis. Misye rale zam li tire sou lapolis kareman. Eeyy! Gade dezyèm imaj la w ap wè yon mesye ki kanpe nan pòt machin nan epi yo mare l de bra dèyè. Misye rale zam li, li tire sou bakòp polis la. Lè yo mande misye poukisa l fè sa, misye di konsa. Li panse se te bandi. Wi, li tire sou bakòp la pase li di li panse se bandi li tire sou yo paske li pè. Ou wè pwoblèm pap fini nan peyi sa, moun yo kapon tout kote yo pè pa isi. Yon bakòp polisye. Li tire sou li kareman li di li panse li se bandi epi li fini. N ap fè yon kout pye nan departeman Latibonit nan komin Lyankou. Yè 26 la, direksyon santral lapolis la mete tout polisye an eta dalèt maksimal. Donk, frèz e sè byeneme, yon gwoup polisye swatim debake. nan departeman Latibonit nan lide pou yo kapab deloje gang Savenyen, baz Gran Grif nan jou pase yo ki asasinen 6 polisye. Donk, rete konekte, nenpòt enfòmasyon, nenpòt update ki genyen sou dosye sa, n ap toujou la pou nou enfòme w. Moun nan komin Sen Mak, moun nan komin Gonayiv, pèp ayisyen selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, Yes m gad andan kay la m pa wè anyen. Tuip piti piti pip yes ou se moun jeremi. Oh zonbi manman w k anndan. Manman w mouri? Konbyen tan manman w gen depi l mouri? Oh zonbi manman w k anndan vant ou. Mwen avanm travay pou ou m wè w gon lòt pou grav pwoblèm ou p son ki moun ou ye ou pa gen moun non ou pa gen pèsòn pou lonje men ba ou non ou menm ki pou travay men ou malad wi ou lage nan w kay pou kò w wi ou pa gen pèsòn non lè m al gade l pa gen pèsòn ki pou lonje men ba li non lapè Bondye kòman w viv kòman w viv moun ki lonje men ba ou. La paix Bondye avèw. Avan menm avan menm mwen fè lòt gerizon pou li fòn geri vant li. Fòl gen aksè sil bezwen brè yon bagay poul brèl sil vle achte yon bagay poul achtel ou pou kont kòw. Manman n mouri, yo voye mò manman an sou li. Lapè Bondye avè w. Sa ou bezwen manman pa ka fè l pou kò l. Yo voye manman an chache l. Lapè Bondye avè w. Lapè Bondye avè w. Pandan w ap dòmi ou reve w ap fè sèks. Epi vant la tou gwo. Ok papa. Mwen kob sou pa gen. Afel pi pa bon pase ou. Sa sa ye? Kob la? Konbyen li ye? 7920 dola plis 22 dola ameriken. Enh, wap degaje ou. Kounya m pral ba w gerizon tande. Ekri non manman w 7 fwa mete l bouyi bwè dlo a fè sa chak jou. Ah bon? Zobi manman l anndan vant li. Heh! Sa vle di la a li pral akouche yon ti zonbi. M poko janm sezi konsa pèp Ayiti. Non levanjil la konfuz mwen konplètman. Antouka, jan m toujou renmen di l pa bò Risi, Ayiti diktati ou lapèl dè zanti. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco, nap kwaze nan lòt videyo pita Seteur, bizou bizou one love.